Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. émission. à tout tout monde qui qui un peu partout. Il y a une fan qui ma appelé aujourd'hui, ben, elle vit en France. Ben, elle me remercie, elle me félicite. Vous savez, eh bien, toute félicitation, ça, c'est pour nous parce que c'est nous-mêmes qui RL Pod. C'est pas moi qui suis RL Pod, c'est vous les fans. Quand vous m'appelez justement pour me eh, féliciter, ben, Se yon felicitasyon ki rotoune al jwen nou anko. Alo, se parti pou vwotre emisyon. Men, just avan Nou deklannche avèk kestyon politik la jodi a yon mirak fèt. Yon pastè paking machin ni, machin nan pran dife, gen yon lòt machin ki bò kote machin nan ki pran dife. Machin nan kalsine, nou konn sa sa vle di kalsine, sa vle di kankannen nèt. Men sa ki parèt bizar dan sèt afè sè ke gen yon bib nan machin sa, bib la sòti entak. Amen, on regarde. Sa a se yon evenman, yon gwo evenman, kote nou vin nan yon antèman la, epi yon machin pran dife, epi yon lòt pran dife ankò, epi se yon pastè, pastè Wilnès Lwi, machin li pran dife, epi sa t pi rèd la mezanmi, la pawòl de Dye gran, la pawòl de Dye gran, gran, gran, gran, gran, gran, mezanmi m ap montre nou tout anndan machin nan ki boule. Anndan machin nan boule nèt nèt nèt. Men lòt machin sou kote a la ankò pran dife. Epi men pastè a, epi men lapawòl de Dye, men lapawòl de Dye, men lapawòl de Dye rete entak. Wè, pastè di yon bagay non, di yon bagay non pastè, di yon bagay non. Pastè tèlman emoti, li vrèman bon, pastè pa konn ki mo pou l di. Emosyon vrèman. Dye gran, Dye gran. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mezanmi. Si bib la anndan machin nan se sèl li k sove sa montre enpòtans ke pawòl Bondye genyen. Bib la te prèske menm kote ak telefòn nan, menm kote avèk linèt mwen. Ni telefòn nan, ni bib la, ni linèt la tout sove. Ki non ankò pastè? Wilness Louis. Wilness Louis. Eglise Evangelique Baptiste de la Vigne à Turgeau, rue Boston numéro 9. Ok. E, e machin nan, ki mak machin nan ankò? Premye minis ai a Claude Joseph anonse demisyon li suit ak yon antant avèk Doktè Ariel Henry nome premye ministre 48 è avan asasina prezidan Jovenel Moise. Nouvo premye minis lan ak manm kabinè ministeryèl la ap antre an fonksyon se mardi. Plizyè ministre nan gouvènman Jouthe Joseph lan rete nan pòs yo se ka notaman Claude Joseph ki gade pòtfèy ministè afè etranjè ak kilt, Patrick Boisvert ki rete minis ekonomi ak finans epi a Roch Feller Vincent ki toujou minis jistis. N ap vini ak lòt detay puiske nan nouvo non yo, Alò, nouvèl pèsonalite ki yo menm pral fè pati gouvèneman an, y a le non de Simon Dieuseul Dera. P ap gen ankenn prezidan an ranplasman Jovenel Moïse yo asasinen nan dat 7 jiyè pase a, se sa yon sous ofisyèl li menm fè konnen nan jounal Le Nouvelliste. Daprè menm sous sa, gouvèneman ki dirije pa Ariel Henry an Se li menm kap gen misyon pou òganize eleksyon jeneral nan peyi an le pli vit posib. Humm tèt chaje. Ansyen depite sikonskripsyon Delma Gary Bodeau swete pou yo kapab ranvwaye fineray Jovenel Moïse lan jiska aboutisman ankèt sou asasina li nan dat 7 jiyè pase a. Se nan yon mesaj li pibliye sou kont Twitter li jounen lendi an, ansyen prezidan chanm bas la li menm fè rekèt sila oubyen fòmile. Requête sila. Gary Bodeau di toutfwa li respekte volonte fanmi prezidansyèl la. E pou Martine Moïse, vèv Prezidan Jovenel Moïse li menm ki rantre samdi, ebyen l ap prepare la pou kapab patisipe e prepare an menm tan funeray mari li. Ebyen, vwala pour le menu! On est ensemble! Yon lòt fwa, bonjou, bonswa la fami! E on è kontan dètre avèk vou. Premye minis AI Claude Joseph demisyone nan pòs li, ebyen jwenn yon antant avèk Doktè Ariel Henry nome premye ministre yon ti tan avan asasina prezidan Jovenel Moise. Nouvo premye minis la avèk manm kabinè li a ap antre an fonksyon jounen madi an. Claude Joseph gade pòtfèy. Tande byen, Ministè afè etranjè ak kilt. Bwavè, Patrick, rete Minis ekonomi ak finans. Mèt Rockfeler Vincent, toujou Minis jistis. E pwi ya le non de Simon Dieuseul Dera, manm opozisyon dit modere, li menm se nouvo Minis planifikasyon ak koperasyon ekstèn. Nan mesaj pre-anrejistre ki pibliye jounen dimanch lan, Premye minis nome a Doktè Ariel Henry lanse yon apèl bay tout pitit peyi an, mande yo pou kapab ini yo daprè sa li di pou sove peyi a, pou stope sa n ta kapab rele desant peyi a nan abim e kòmanse remonte pant lan. Est-ce que ce sera possible? Mesye Ariel Henry. Doktè Henry pwofite pou salye matirite politik pèp ayisyen an ki, Daprè sa li di, pa vèse li nan vyolans aprè asasina chèf leta a. Li kontinye ap dyaloge avèk diferan aktè nan pèspektiv pou kapab siyen yon akò politik pou rive mete sou pye yon gouvèneman de konsansis. E pou lè reyaksyon? Piske nou te deja tande son. Euh Ariel Henry an sou chanel la moi je pense que c'est pas trop évident de revenir avec li menm li fèm sou pozisyon li òganizasyon pèp kap lite pap reprezante nan nouvo gouvènman Ariel Henry an Daniel Siriack kowòdonatè kominikasyon nan strikti politik sila eksplike nominasyon nouvo premye minis la li enkonstitisyonèl puiske Jovenel Moïse pat gen lejitimite depi le 7 fevriye 2021. Nan sans sa a, Mesye Cyriaque fè kwè chwa ansyen minis enteryè a li pa fèt nan objektif pou kapab amelyore sitiyasyon ensoutnab, li presize, peyi a ap viv jounen jodi a. Ann tande Danio Cyriaque. Sou a kesyon Dariel Henry, nou menm ann oken ka nou pa ta kapab pèdi tan ale epiloge sou Ariel Henry, dan la mezi ou se yon mesye ke. Jovenel Moïse li menm, li te dezinye, li te nome nan kad vizyon makyavelik li de politik, donk nan kad yon vizyon de detwi peyi, de detwi enstitisyon, donk se sa vizyon phtk te ye, vizyon Jovenel la te ye. Donk avan Jovenel Moïse te mouri, nou menm nou te gen pozisyon nou klè. sou kesyon mòd de chwa enkonstitisyonèl, ilegal sa yo, nou pa te janm apwouve yo. Donk pa gen okenn rezon pou aprè lasansina Jovenel Moïse pou Ariel Henry ta yon sijè pou nou. Li pa a lòd di jou pou nou. Men gen anpil òganizasyon sè Daniel Siriac ki aprè asasina Jovenel Moïse ralye yo dèryè Ariel Henry. Sa se lèr lekti. sur de la politique et de la question haïtienne c'est malheureux men notre position a été claire question de protocole d'entente ki te siyen nan pete kouri donc e nan pa pran tan pou kapab chita ansanm avèk diferan sektè nan vi nasyonal la pou kapab e soti avèk yon akò enklizif yon akò patisipatif donc nou menm nou te kwè ke nou pa te genyen dwa pou nou te rantre non tèl demach, sètadi demach ni demach ki gen karaktè opòtinis, ki gen karaktè eksklisivis, paske nou te deja konsyan ke sektè politik la a li menm sèl, li pa t kapab pote solisyon a pwoblèm Ayiti. Donk, nou pa ta kapab anbake nan yon akò ki vid, ki pa genyen okenn pwovizyon. Ok? pou kapab pote soulajman a pwoblèm peyi a ni sur le plan de sécurité, ni sur le plan social, ni sur le plan institutionnel, sa vle di pa gen okenn pwovizyon pou kapab mete fen a enstabilite a, donk nan bagay la nou pa ta kapab anbake. la. Donk e ankò yn fwa mwen diw la kesyon de Ariel Henry li pa ta kapab yon sijè pou nou paske se yon chwa ki pa te genyen kòm objektif poul te pote amelyorasyon nan difikilte peyi a. Genyen yon lòt reyaksyon, sèt fwasi se pa bò kote Josué Mérilien. Estrikti sosyo-politik ki rele Konbit. Li denonse sa l rele enjerans kominote entènasyonal la nan zafè entèn peyi Dayiti an referans ak nòt Core Group ki mande Premye Minis Ariel Henry pou kapab pran tout dispozisyon nesesè pou rive fòme yon gouvènman enklizif ki pral òganize pwochen eleksyon nan peyi a. Òganizasyon sila plede an favè yon solisyon ayisyèn ak kriz enstitisyonèl sila aprè asasina prezidan repiblik la, men li di li pote plen soutyen li ak demach ki inisye pa bò kote komisyon k ap chache solisyon nan kriz peyi Dayiti. Kòdonatè jeneral estrikti ki batize Konbit lan li anonse nan jou k ap vini la yo yon sitin devan syèj sosyal Biwo Entegre Nasyonzini nan peyi Dayiti pou kapab denonse menmiz kominote entènasyonal la sou politik peyi Dayiti. Lòt aktivite ap òganize nan pèspektiv sa a daprè Josué Mérilien ki soulinye kominote entènasyonal la se pati prenant reyalite peyi Dayiti ap fè fas jounen jodi a vous allez rire parce que la façon dont il parle ben ça va vous faire rire quoi Josué Mérilien. Bini, Kò gwoup diskredite. Yo pa ka jodi a fè nou la moral pou vin enpoze Ariel avèk oubyen tout lòt garan sistèm nan konprann vin enpoze pèp ayisyen sa. Nan sans sa a, nou mande pèp ayisyen isit kou lòt bò dlo leve kanpe pou n kase move mannèv BINUH, Kò Gwoup, phtk pou renouvle phtk pou n gen yon rejim gang k ap mete nou nan sa nou ye la pi mal ankò. Nan sans sa a, nou mande tout moun ki pa dakò ak sa a, se mobilizasyon detalkole pou nou rive soti peyi a kote ye la e kontinite chitatande ant Ayisyen pou ke an granmoun nou konstwi Ayiti sa a e nou rive mete an plas mekanism ki pou ban nou yon ekip gouvènmantal ki vin pote repons 1 a pwoblèm ensekirite k ap kraze peyi an la, pwoblèm grangou. Pwoblèm peyi ekip nou pèdi sa nou rele fèt di fèt nasyonal nou, souverènte nou pou on ekip ki pa gen ladan l ansyen m ta di kowonpi ki vin fè peyi a tounen tè la a. Yon ekip vètvètal responsab, dinamik, konpetant ki kab pèmèt ke pèp la respire e soti nan sa l ye la. Nan sans sa a, se Ayisyen ki kab pote solisyon. Ayisyen ak kriz nan pou soti kounye la a. Okin blan rasis pa gen pou pote okin solisyon pou nou, se nou. Ebyen kan Josué Mérilien ap pale fòk ou pran sanw pou kapab tande paske sinon ben humm ou kapab tande ke se yon moun ki ap manje mo sanw pa tande anyen. Youn nan manm Konbit denonse yon tantativ rekiperasyon pouvwa a Pa bò kote yon franj phtk nan lide pou kapab anpeche pou limyè fèt sou sèten dosye tankou masak Lasalin, Belè ak Martisan, Ulrich Jean Pierre swete de preferans yon ankèt serye kapab mennen sou asasina prezidan repiblik lan nan lide pou kapab detèmine otè, ko-otè e konplis krim sila. Alon vwa kòman. Sa ap mache pou fineray Jovenel Moïse ki pwograme pou 23 jiyè 2021. Martine Moïse, madanm prezidan an ki asasine nan peyi Dayiti rantre Samdi nan Pòtoprens pou kapab asiste ak fineray mari li, se sa gouvènman an fè konnen. Blese nan kad fiziyad sila ki touye mari li lakay li, premyè dam nan, nan dat 7 jiyè a. Ebyen li te evakye vè yon lopital nan Miami, nan Florid. Bra dwa li avèk yon echap, gen yon jile par bal sou li Martine Moïse, 47 an, li jwenn akèy nan ayewopò Pòtoprens pa bò kote Premye Minis pa enterim Claude Joseph. Se sa Mesye. ki nan kominikasyon an, le sekretè deta a la kominikasyon, Frantz Exantus, li menm li twite. Premyè dam nan rive nan peyi Dayiti pou kapab patisipe nan preparatif fineray deta mari li merite, daprè mesaj Frantz Exantus pibliye e fotografi Martine Moïse ki debake nan yon avyon prive akonpanye plizyè ajan de sekirite. Fineray yo ap fèt 23 jiyè nan Kap Ayisyen, yon vil istorik nan nò peyi Dayiti puiske se la a Jovenel Moïse te mande pou yo antere li lè l te vivan l te konn ap pale ebyen y ap mete li la a tou. Genyen yon konsèy teknik departemantal ki fèt vandredi pase a nan vil Kap Ayisyen yon mannyè pou kapab planifye sèten aktivite an omaj ak prezidan Jovenel Moïse ki ap antere 23 jiyè k ap vini la a. Se yon inisyativ delegasyon. Departemantal du Nord. Nan okazyon an fòmasyon yon komite kap gen pou planifye fineray chèf leta a, yo mete li sou pye, komite sa genyen, Delege Departemantal du Nord, Pierrot Degaule Augustin, Direktè Departemantal Planifikasyon, Majistra diferan komin, Vis Delege, Reprezantan Kazèk ak aktè nan sosyete sivil la. On fait le point avec notre correspondant ki est sur place. Se sou inisyativ delegasyon Nò a konsèy teknik depatmantal espesyal sa te òganize. Diferan direktè depatmantal, chèf sèvis dekonsantre leta melanje ak komisè gouvènman, vis delege yo te patisipe. Delege Pierrot Augustin ap anonse kèk pami aktivite yo konte reyalize pou rann omaj a prezidan Jovenel avan menm li antere. N ap deklare semèn domaj a prezidan Jovenel Moïse. N a pran plizyè lòt desizyon tankou konsakre Mèkredi si Dye ve fonksyon administrasyon piblik yo ap fèt an mi joune e answit na pran jedi ak vandredi kòm konje definitivman ke administrasyon piblik yo pap fonksyone. Nou gen ansanm daktivite ke nap fè an mèkredi nap resevwa yon joune domaj nan delegasyon an kote tout popilasyon an ka vin depoze jèb de flè ka vin rann yon dènye omaj a prezidan repiblik la an jedi N ap gen plizyè aktivite, tankou, n ap gen yon mès nan katedral Kap Ayisyen an kote nou envite tout popilasyon an. Aprè mès la, n ap fè yon mach o flanbo kote n ap fè lèt L, lèt A. Yon lòt bò, nimewo 1 egzekitif la nan Nò mande tout sektè nan vi nasyonal la itilize lanmò trajik prezidan an pou pran wout dyalòg la, yon mannyè pou remete pèp la an konfyans e pou rezoud pwoblèm tout kalite k ap wonje li yo. An vandredi se va jou fineray la, kote Kap Ayisyen ap resevwa m kapab di tout peyi a, menm la kominote entènasyonal, sa vle di ke gon konpòteman nap mande chak sitwayen sitwayèn pou yo dwe genyen pou yo konsève lapè pou ke aktivite yo dewoule dan la trankilite, dan lòd e dan la disiplin e se sèl fason sa nou kapab rann vrèman yon dènye omaj a Prezidan Repiblik la, de se fèt je lanse vibran apèl o kalm. a la population du nord, a tout moun kap vin patisipe, a tout moun ki anvi rann prezidan yon dènye omaj, mwen konnen nou sou chòk men fòk nou jere emosyon nou pou ke tout aktivite yo dewoule dan la pè, dan la trankilite. Nap note, otorite yo nan depatman Nò a deside dekrete 3 jou konje nan administrasyon piblik la apati mèkredi 23 jiyè kap vini la. Eh bien, tout est dit à travers cette émission. Merci beaucoup la famille, comme toujours. Un maximum de commentaires, un maximum de partage.